Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon sa kòmans deja avèk yon dosye entènasyonal fayit ou pa nan peyi etazini fayit bankè nan peyi etazini FMI ap siveye sitiyasyon an. Ekoute byen, le Fon Monetè Entènasyonal, li ap siveye sitiyasyon fayit bankè nan peyi Etazini, yon mannyè pou kapab detèmine eske genyen ou non yon posibilite pou sa ta kapab afekte stabilite finansyè. Nou ap swiv de prè devlopman e enplikasyon potansyèl pou stabilite finansyè e nou konvenki ke desizyon politik nan peyi Etazini kapab pran mezi apwopriye pou fè fas ak sitiyasyon sila, dapre deklarasyon pòtepawòl FMI an depi syèj Òganizasyon Finansyè Miltilateral la nan Washington DC, dapre Listín Diario. FMI ap jere Konsèy Monetè Finansyè, yon inite ki chaje pou kapab siveye epi tou ede ak stabilite finansyè nan mond lan. Plizyè medya, prensipalman El País fè eta yon posib kontajyon 3 bank ki enplike nan fayit sila, efè yo ki tonbe sou mache bousye a nan Wall Street epi tou sou Ibex 35, yon gwoup gran. miltinasyonal ewopeyen ki yo menm se filyal e ki fè afè nan mond lan ikonpri an Amerik Latin. Peyi sila a li egalman an faz siveyans kòm tout nasyon nan mond la. Bank yo nan difikilte nan peyi Etazini, ka pa genyen ankenn lyen avèk antite nasyonal yo. Regilatè yo fèmen Silicon Valley Bank ak Signature Bank nan peyi Etazini Vandredi alòske envestisman yo retire plizyè milya dola nan bank nan yon ti tan, sa ki make dezyèm pi gwo fayit bankè nan peyi Etazini apre Washington Mutual an 2008. Yo egalman anonse dimanch anbago sou Signature Bank ki baze nan New York ki vin twazyèm pi gwo bank an fayit nan istwa peyi Etazini. Nou menm tou nap rete swiv sitiyasyon sa de prè. Ann tounen nan peyi Dayiti. Ebyen fò n di ke Pami gang ki ap bay pwoblèm nan peyi an, ou ta kapab site Vilaj de Dye. Depi kèk tan la, m ta kapab di genyen Izo nan Vilaj de Dye ki vin atis. Oubyen ki pretann li se atis. Tande byen wi sa m ap di nou an. Men yon atis ki toujou fè mizik li an kagoul. M pa konnen si nou konn gate yon atis ki rele Kalash. Se pa Kalash du kote de la Gwadloup non. Se yon Kalash kriminèl. Wè son non se Kalash kriminèl. Kalash sa li menm li toujou chante avèk kagoul. Alò se ra fwa ou wè li kapab fè aparisyon li san kagoul. Men se youn nan moun ki toujou chante avèk kagoul. Ebyen se menm jan avèk Izo Vilaj de Dye. M gon ti repwòch pou anpil moun ki konn ap repwoche nou ki di nou prèske ap fè pwopagand pou bandi. Yèswa mwen M sezi, m stupefè e mwen revòlte. Revòlte par le fèt ke lè m al founi je gade sou kont YouTube Izo Vilaj de Dye, il a 100 ka. Sa vle di l gen 100 mil moun k ap swiv li. Kounye a la, annou fon ti analiz. Tande byen wi! Eske genyen 100 mil bandi nan peyi Dayiti? Eske se sèlman bandi ki gade Izo? Lè w ap gade pou wè. Sè 2 milyon se sèlman bandi. Kounye a la pa bliye gen anpil nèg la a ki nan kestyon YouTube ki gen kapasite ki ta renmen gon plak YouTube nan men yo an onè de sa yap fè a. Yo poko kapab. Genyen se 50, genyen se 60, genyen se 70, genyen se 80, jiska 90. Donk moun sa yo ap batay toujou pou yo kapab gon san ka. Men Izo Village de Dieu pour lui c'est très facile d'obtenir les san ka. Ok. Kounya la gen yon anons Izo fè kòm kwa le 16 mars sètadi demen ebyen li pral chante san kagoul. Anpil moun ebyen pral renmen wè sa. Aben wi! Paske menm lè gen videyo ki an sèkilasyon, te gen yon videyo kote ke nèg yo tap deplwaye nan bout mè a la, Izo te san kagoul. Epi genyen de foto de Izo ki te chape kòm kwa li menm li te parèt ak vizaj li dekouvè. Donk, tout moun ap tann pou yo wè byen imaj sitwayen sa a, imaj mesye sa a ki pretann li se yon atis, imaj mesye sa a ki fè anpil ekzaksyon e ki koze anpil tò ak popilasyon ayisyèn nan. N ap tann le 16 mars atravè videyo sila pou nou kapab wè vizaj gangstè sila. Yè, o kouran de lajounen te gen yon sitiyasyon o nivo de Maren 16. Genyen yon vòlè. yon bandi ki li menm t al brake yon kamyon. Pandan bandi sa al brake kamyon an, fò n di ke ebyen chofè la li menm li fè yon move kout volan. L al antre sou bandi an. Tande byen wi! Pandan l al antre sou bandi an, lapolis li menm li te la. Lapolis pote boure tou. Ebyen bandi a m kwè li kouri. Ebyen lapolis pete fyèl bandi sa. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou. Men, te gen anpil machin ki t ap sikile nan zòn sila. Gen yon trelè ki li menm chofè a te yon ti jan afole, l al fè yon move kout volan, li rantre sou yon dam. Ebyen, dam sa a, fò n di ke anpil moun nan zòn nan konnen dam sila a, ebyen, se yon dam ki t ap fè ti aktivite li, ebyen, dam nan mouri. M kwè dam sa a rele Ivoz. Li genyen de pitit. Donk, machin nan plonje sou li. ebyen li menm li pèdi lavi l. Men yon ti videyo pou ou pou w wè kòman sa te ye. Bonswa Ayiti, bonswa le mond, bonswa tout moun, se avèk anpil plezi pou nou antre lakay nou nan lè sa. E aktyèlman la nou o nivo de Marin 16, kote gen yon aksidan ki fèt nan Marin 16 la, kote gen yon trelè ki arive antre nan mi lekòl Le Petit Abel la. E se nan menm moman sa gen yon ti malerèz ki konn ap vann Anba e tòl sa yo nap gad ansanm kote nou wè mesye sa yo kanpe a se la e dam nan tap vann epi gen yon kawotchou nan antre lè a ki rache kal pran dam nan ki touye dam nan sou plas e sa ki ta pral lakoz tout deriv sa yo se akoz e nèg a zam tap ta pral eseye detounen yon kamyon diri epi menm moman an lapolis te sou men l, lapolis mete ti bagay, mete bagay nan men ti mesye yo epi chofè kamyon sa ki t ap eseye epanye danje a men malchans pou li, li te vin arive fè aksidan onivo de maren 16, onivo de maren 16 sa vle di ke. e nèg ki tap eseye detounen kamyon di yo la polis mete dòmi nan zye e ti mesye sa yo oni vo de maren anlè a me e kamyon sa e arive e kraze mi lekòl la e nan menm moman gen yon kaotchou nan kamyon ki rache kal touye yon dam ki te chita ki ta vann Kote n wè e mesye sa yo anba tòl la. Se la dam nan chita, se la dam nan chita, epi gen yon kawotchou, gen yon kawotchou ki soti nan kamyon an, nan kamyon. Mwen vrèman regrèt ke anpil gang nan peyi Dayiti kontinye genyen men kap finanse yo. Tande byen, banm di nou sa ankò mwen regrèt ke anpil gang nan peyi Dayiti kontinye genyen men kap finanse yo. Paske nan sa nou ye la, anpil gang ta dwe rete nan silans. Anpil gang pa ta sipoze jwenn minisyon. Menm lè yo ta gen anpil zam nan men yo men aparaman depi zam nan pa gen bal ladann ebyen. yo pa t ap itil yo anyen ankò. Men, se domaj ke gen anpil moun ki lakòz sa k ap pase la a jounen jodi a la a, sou Belè, nan Maya, nan Solino, nan Vilaj de Dye, nan anpil lòt kote, nan Site Solèy, nan tout plenn nan. Gen anpil men ki ap alimante konfli ame antre gang rival yo. Se domaj. Mwen wè yon dosye la a sou rezo sosyo. Dosye kote ke genyen Roody Radio Ibo. M toujou di non sa. Se yon moun mwen renmen tande. Nan deplèz ak anpil moun ki pa renmen misye. E ki kab petèt pwentem du dwa kom moun ki renmen yon moun konsa je suis désolé chak moun kapab gen chwa pa yo ou menm ou kapab renmen izo mwen menm m kapab renmen roody eske ou konprann ou menm ou kapab renmen ix mwen menm m kapab renmen Mister M. Ebyen se pou m di nou ke chak moun gen chwa yo. Men sa pa vle di ke nou kapab enmi pou sa. Tande byen, genyen Rosemila Petit Frère. Rosemila sa a, se yon aktris sanbletil nan sa k ap pase jounen jodi a nan peyi Dayiti. Rosmila sa ki foure kòl anba Ariel kap koupe rache. Tande byen sa m pral di nou an Rosmila estime ke se pa nòmal pou ke nan emisyon ki sa n vle ou byen ki sa nou vle byen sur pou mesye dam sa yo ap plede kalonnen sou li. Li ta sanble some radyo Ibo pou kapab peye l 50 milyon goud kòm kwa yap fè difamasyon sou li. Men jiske la, Roody te ap bay kèk ti pik, li pa t vle avanse a fon sou Rosemila. Men piske Rosemila li menm deklannche polemik sa, e Roody lage a 100 mil a lè. Pandan li pwente di dwa Rosemila, ki li menm a lorijin de batay ki genyen sou Bel Air la, paske daprè Roody Sanon, se Rosemila ki li menm ap finanse gang kempès la. Tande byen wi, se ta Rosmila kap finanse gang kempès lan e ki lakòz sa ki genyen jounen jodi a. E answit li fè konnen ke Rosmila sa achte yon kay nan Dèlma 41 ki ekivo a 300 mil dola ameriken kote ke l pral fè yon radyo ak tele nan kay sa. Men nan kisa peyi dayiti tonbe si se ta vre. Ann tande Roody non kap pale. Ti presyon kokorat m pa pran ladan yo. M pa konn si Maraph, kòm se Maraph Rafael kap anime emisyon avè mwen, m pa konn si Maraph Rafael pè. Mwen m pa pè, m pa janm pè. E m pap kouri. N ap fèmen radyo a, kòm etan done pouvwa nou nan men nou. Emisyon sa anmède bounda nou, nan fèmen radyo a, nan voye moun vin tire sou radyo a. E men pa gen yon grenn moun isi a k ap pè nou. Yon manman salòp ki konp ki panse ke mwen menm m pral kouri pou ou, ou twonpe w. Ou twonpe w grandman, grandman, grandman. Grandman. Pa gen okenn ti salòp sal e ki ka fè m kouri ba l Pòtoprens. Kom n abitye vole, vole bagay moun, e la se lè w ap vole kob leta e pou fè richès pèsonèl ou, se vole w ye, tout vole se vole, nou pral tribinal. Pa gen oken pwoblèm ak sa non. Nou pral tribinal, w ap voye moun kote m vin negosye pou ou epi an menm tan w ap voye papye. E ann ale. M ap banm tande Rosmy a siyen radyo a pou radyo a peyel 50 milyon goud. Hein? Woy m pa gen telefòn. Gen bagay m pa konnen. Kon la Rosmy a genlè konnen tout moun nan vòlè menm jan avè li, tout moun nan kidnapin menm jan avè l. Ohh! Rosmy a se vòlè l ye. Mon konpè. Rosmy la se vòlè l ye. Ebyen ou wap wap vwa pil papye ban mwen. E vòlè Rosmia ye. E banm banm kòmanse pa montre nou kay Rosmia genyen lan lan 1 an la. Pase mwen menm si se batay ou mande m map batay avè w. Pase ou te voye moun vin kote mwen. Moun vin kote m di m kite bagay a lamyab. Depi la m pa pale m pa pale de ou. M pa lonmen non w konn ayè m tande w voye isye vin bay vin ou ba nou ou ba nou 3 jou fran pou yo peye w 50 milyon goud Eske yo voye ka la pou mwen. Pase konn telefon mwen kraze. Mete mete mete mete radyo Rosmia a pase se nan boundam ou lage mwen map lage nan bounda w tou. Mete mete radyo Rosmia la pou tout moun wèl mwen. Moun on bounda ki ravan an la k pa gon goud nan bounda l ou achte yon kay pou 300 mil dola nan delma 41 an la a ou kraze l ou refè l pou fè radyo televizyon. Konnya se pou ti peyi a kote w jwenn kòb sa a. Konnya ou genlè konnen tout moun nan vòlè menm jan avè w, tout moun nan kidnapin menm jan avè w, Kounye a la wap mande pou Rajmari bo bò 50 milyon goud domaj entè nou lan vòlè nou konn fè kidnapin yo e gon moun ki dou Erol konn vòlè ou byen yo yo dou yo dou m konn vòlè m konn fè kidnapin bon yo pral jwenn 50 milyon goud pou yo ba ou domaj entè gade kòm m paka antre lan manman w la bagay la enève m. Kouman w fè enève an? Ou ou pa. Non paske m paka antre lan manman l nan mikwo a. Eske w li dokiman an? M pa bezwen li l. Ay ay ay men fò w li dokiman an. Konn a vye Rosmila moun sal Konnen ke li ka fèmen radyo ibo an an e pa machin yo fèmen kidnapin yo kenbe fednel mon cheri avèk machin wa paket plak ladann nan mwen m pral m pral avèw devan jij la ou genlè konnen nap pranw pandan m pranw a ti salòp sal sa m ta pè Ou pa bezwen. Pandan gadon salòp sal ki pansel ka fèm kouri. Non poko ou po ou poko ka Mete konsi. mete kay la sou e sou ekran pou mwen non kay Rosemia Pran a gen nan lajan Delma ou 41 an la gentan e pou e de mo wap di. Day si LCC tap fè travay li Pran manman son ou salòp sa al nan pale. prizon poul day si LCC tap fè travay li. Ou atake move moun tande. Move moun ou atake. Kona ou genlè panse nou fè pati de visye k nan mikwo an Ayiti? E sa w panse? E sa w panse? Ki ki lè w gentan gen kòb sa la? Kòb sa ke w achte kay nan Dèlma 41 la. Ki lè w gentan gen lajan sa a? Kay Bèlvil yo m ap vin avè yo tou wi. M ap vin ak kay Bèlvil, m ap vin ak kay Vivi. M ap vin ak tout m vin montre la a. Ki lè? Ki lè w gentan gen kòb sa a? Kounye a la ou telman santi ou gen pouvwa, Ariel baw pouvwa e koko ou baw pouvwa, rete! Ah wè ou tèlman Non mon konpè ma ale m'atè. Non ou paka ale men ka Rosemie a. Non m prale. Wè men ka Rosemie a pral fè pral fè. Gade ou di si w pa tanpere w tande tande tande tande tande si w pa kalme w pou kilè kilè kilè l bay tèt pou l al tribinal la. Non ou di ekout ekout ekout ekout. Si w pa kalm ou pou w di sa w ap di a mwen prale. Men men e Ou ka byen lage san w kòb kòm si Wap vole l frekan Men kay ou Ou pran kay sa la pandan nan pouvwa Ariel la la a Sa se kay wache pou fè radyo avèk televizyon Nan dèlma 41 la ou kraze l Ou achte l mazi ou kraze l ou refè l Nan mwens ke 1 an la Koman w fè kòb sa a Ou gen kòb sa a Kòb sa w ap fè sa la ou genyen l Wala nap vole nan leta konnya nou panse nou ka anmède moun konnya m tande w voye papye nan radyo ibo pou e pou radyo a peye w 50 milyon goud fran ou ban nou 3 jou bon ou fout nou nan prizon m tande 50 milyon goud domaj e enterè. Ou gen 3 jou fran kamarad tande ou gen Ebyen m pral fè kidnapin menm jan avèl pou m jwenn kòb la. Mon konpè mon konpè mon konpè mon konpè. Ou gen 3 jou Pèp ayisyen men ka men ka Rosemie a. Granmoun. Men ka Rosemie la. Fon fon epi e pot on ti dlo e e pou Roody. Nan 1 an pouvwa Ariel la men kay li. Claude di pot on ti dlo pa glase pou Roody pou l ka. Kay li pral fè radyo televizyon. Pou l kalme l pou l pran tan l pou l pran san l pou l di sa l ap di a. Demen map vin avèk kay Vivi Mitchell yo pou nou avèk kay Belvil yo. Ou gen 3 jou Franc mon compère pou reponn devan. Ape map pale. pou reponn devan tribinal premyè enstans Pòtoprens. Kounye a se avoka ou ki pral deside Mwen m prale. nan P. Mwen menm mwen prale. P. Granmoun, m ap pale. Ou, ou, ki pral deside nan twa jou fran sa yo pou l di kiyès, ki jou l ap pran. Pou l reponn nan 3 jou fran. Pou l akonpanye, kòm se ou menm m pa konnen si direktè a prale. Wi m di w m pa konnen si l prale oubyen si l ap voye avoka l reprezante l. Ou menm ou di w prale. Wi m prale. Ok. Men kounye a fò w tann, fò w tann avoka a ki di nan 3 jou fran sa yo paske l gen delè devan l, l ap tann, l ap prepare dosye l. pou l ale nan tribinal. Mentnan, yo gentan di men kisa yo mande, se 50 milyon de gourd. Kite, kite kay la sou bay la papa. Men sa l gen la. Kite kay la, kite kay Osmilia pou tout, pou pèp la wè l. Kay ke l fè la lan 1 an. Nan mwens ke 6 mwa. Kite kay la la monchè. Ay makèt la oubyen kay la? Ou mwen fout ou. Oh ki makèt sa? E mande map mande. Ki makèt sa? Li kraze refè. Landelma e landelma ka andeyan li la wi. E la li pral fè radyo televizyon. Li kraze refè. Kite bagay la. Se poul se poul di se se kote jwenn lajan sa. Lajan sa kote jwenn li. Kilè kilè li te fè kòb sa? Humm kòb sa se pou se pou di kilè ou gentan fèl ki kot leta kote moun kap travay leta jwenn kòb sa. Ok direktè a di lap la ou pote dlo a Janm lè fè pa la oh oh on salòp konsa ta relem tribinal m ta kouri pou li. Epa ou granmoun ok ou di wi kounya m te bezwen konnen si patron an ap la wi bon li di lap reponn. Ou la pa wè l gen foli jan klodivalye ou byen fèmen radyo. Mwen panse Mwen panse Roody dosye sa son on dosye pou nou jere avèk anpil serenite. Ou pral met antèn mwen sou bèlè tou wi. Map met antèn mwen sou bèlè. Anpil serenite. Ou pa bezwen kòmsi ou an nèk lage se gwo mo wap di. Alòske ou an tap pran ou tap pran nenpòt 30 a 45 minit pou w byen lage la pou wap eksplike oditwa w la men kisa bagay la ye. Ou an nèk lage ou nève e nòmal. E nòmal. Non, ou pa konprann. Moun vin kote mwen ap di m ba bagay, ann fè bagay la, m yap bagay. Erezman yap pase pa kèk moun ap fè rele m pou pale avè mwen. Ou pase pa Zagalo, ou pase pa Ismael. Konnye la, konnye la e ou e rete m rete la m tande ou voye ou voye papye nan radyo a. Ou voye ou ba nou ou ba nou ou ba nou twa jou fran. Sa pèp deyò a pa tande a? Pou yo pou yo dedomaje ou 50 milyon goud. Radyo a pa an non e tande. Roro. Pa gen son sou sou. Ou mal tonbe. Ketya e era e paw la wi e òdinatè paw la ki genlè bay pwoblèm. Ou mal tonbe Rosemila. Mal mal ou mal tonbe. Wè sak pase ou panse ou ka achte tout moun? Kòm gon bann ti radotè e lan radyo ke ou gentan achte foure lan pòch ou la. Kounye a ou panse ou ka achte tout moun? Ketya. Waye kob. Se bouton paw la ki off. Degaje w ouvel. Kob kob ou genyen se yo l pou peye gang se yo l pou peye bandi jan w abitye fè deja kob kob kob ou genyen an wap mache achte tout kay ki gen nan pòtoprens kote w jwenn lajan sa a ki kote w jwenn kob sa a kote w jwenn kob wap mache achte depi se kay ki gen nan pòtoprens la kounye a nap vòlè epi nou pa vle moun denonse nou. Nap vòlè lajan leta ou gon lajan asenisman nan menw wap mache avèk wap mache mache bay jèn gason lajan ou plumen avè yo tou wi. Rete granmoun men sa pa gade w sa non l pa gade w non non non wap regle yon bagay regle l alright sa e vi prive moun nan. Menm kanada lèl vote bagay la l fè gen nèg tout kote wap vin anmède kòw la oh. Bon kounya men pèp Facebook la dure sa lap tann sa ou bezwen anonse sa. Wi talè m pran pil konmen lajan w m lage yo sou balan la swa pa mande moun ou. Ou konn pèp Facebook tankou Ketya li tripòt kounya l gentan di w voye ou raz menn gason w. Konn ala bon mesye bon Avril Prosper Avril Henri Nanphy Michel François. Jean pas bon moun sa pat ka bon moun sa pat ka kraze radio konn a men ti salòp sa sot akayè la li konn lèl ka vin fèmen radio ibo li bay li bay radio a 3 jou fran pou radio a p dedomajel 50 milyon goud sil pa si yo pa bal 50 milyon goud en enben kòm e e kòm bon mwen bon m paka di bagay gade gade bèl lokal radio w gade bèl lok m konn ki moun ki direktè radio w ou pa ou pa ou pa janm pa anndan w m anndan w wi. E wè m di w m pral sou Bèlè. E depi m di w m pral sou Bèlè konn a m espere ke w sou men w. E m gen moun ki pou temwaye. M espere ke w sou men w. M pral sou Bèlè. Ho! Depi se swa fè m pral sou Bèlè wi. Sa di donk si w panse w ap atake Radyo Ibo, panse w ap atake m. Konnya la, konnya la m ap pale de w pou tout bon. Se pou tout bon konnya m ap pale de w. E m pral sou Bèlè. Mwen di w sa klè m pral sou Bèlè. Kèt fò pale pou pèp la konprann wi. M pral pale devan jij la, pa tribinal li rele m? Devan jij la m pral pale. M pral pale devan jij la e lòt 3 ka ogen Bèlvil yo m ap vin avè yo. M ap vin avèk lòt 3 ka ogen Bèlvil yo pou m vin moute moun yo la. W ap mache vòlè, vòlè lajan leta, w ap mache achte tout kay. Bon menm gouvènman an rele anmwe pou ou tèlman vòlè, ou tèlman chat, menm gouvènman an rele anmwe pou ou. Moun yo twouve w fè twòp kòb, ou kite rich twòp, twò vit. Pwòp moun anndan primati a pran lanmou pou ou, tèlman w vòlè. Yo pè ou menm ou anndan vant ba yo. Wi, pwòp moun nan primati a pran lanmou pou ou pou vòlè, pou chat. Tèlman Wozmi a vòlè, Wozmi a peti frè, tèlman w vòlè. Moun nan primati a pran lanmou pou ou, ou tèlman ap fè lajan ak senmisman. Wap mache bwè kòb sa yo HCK avè yo lan pòtoprens. Ou ou achte yon kay lan dèlma 41 lan menl la ou krazel ou ou refèl lan mwens ke 4 mwa. Wap mache achte materyo lan men tout lan men tout moun ki genyen pou fè kay. Kote ou te jwenn koman ou jwenn kòb sa? Ti e e ki ki majistra ou ye? Ou majistra de twazyèm divizyon ou ye? Poum ka fè kidnapin nan m jwenn kòb la m ba ou manman chyèn. Kay nan pa bleke moun kap gade la kay nap gade la se kay Rosemira peti frè sa se kay li genyen l achte yon kay 300 mil dola ameriken lan dèlma 41 ret tann l achte yon kay 300 mil dola ameriken lan dèlma 41 li krazel li refèl poul fè radyo a televizyon. Se li menm nap gade sou ekran an la a. E menm Rosmila sa a, se li menm kap finanse kempès sou Bèlè. Se Rosmila kap ba kempès ni lajan, ni zam, ni bal. Sou Bèlè. E m gen temwayaj. Sa di donk bagay Bèlè ou tande a se Rosmila k dèyè l. Konn a la ou atake m, konn a la mwen menm m pa gen anyen, m pap sere kras ankò ditou. Ditou. Epi konn a la pou m wè 50 milyon goud m pral lonje ba ou a. Manman gang. Wap finanse gang nan peyi a, wap vòlè epi ou panse gang kempès sou kempès sou sou bèlè se ou menm kap finansel se ou kap finanse kempès e m gen moun pou sa Rete. wi m gen temwayaj moun se ou k finanse kempès sou bèlè Men sak diw temwanyaj moun nan oh oh oh e. Moun nan nan gang nan wi. Ay frenk. Alon radòt. Eskizem padon wi eskizem wi eskizem. Moun nan nan gang nan wi. Bon e je me tais. Se ou kap finanse bèlè konnya ou vlem pale map pale pou tout bon e lè w bezwen rive ou pa konn a ki moun ou an afè a konnya men e pa sa Crivo non ou wè gon ekip ti visye jodia la ki te konn ap radote nan radyo konnya ki chanje langaj yo paske yo foure kò yo anba nou konnya nou panse tout moun se menm ou nan tout moun wap kontakte moun ou tap voye vin kote m yo ou pa jwenn youn nan yo pale de mwen ou pa jwenn youn menm. Paske ou gen foli senatè, ou panse gen kontwòl tout baz. Humm. Moun ki ba w konsèy sa, moun sa fout ou move konsèy. Enben kite rès la pou tribinal non ou di. Moun sa fout ou move konsèy. Moun ki voye w vin sou do pye m nan. Yo pa di w se chen anraje m ye? An on moun sal ki panse se avè m li ka vin goumen. On moun sal ou ye wi. Ou mèt te wè te gen tout lajan ki te gen lan Pòtoprens lan men w. Ou se on moun sal. Kòm ou voye moun vin kote m pale moun nan di m kite bagay la regle a la m ap bay papye sa al tribinal m di moun nan epa mwen ki ta pral o tribinal se ou menm ki ap menase k ap menase isi a m bay vag m pa okipe de ou konla ou fè zagalo rele zanmi m nan telefòn ap pale a zanmi m e ki moun mwen ye pou bagay sa w bezwen èske tout lajounen m nan lari a la Rosmila ou gen gang ou gen tout bagay ou voye fizye m tout lajounen m nan lari a sofke mwen menm depi nou touye m n ap mouri tou. Sa m te di Mawou Fednel mon cheri a, li valab pou ou tou. E mwen menm, e mwen mwen di yon moun sa, depi yon moun, depi yon moun ou mete m lan prizon an Ayiti paske w gen pouvwa, tonnè boule m gen pouvwa pou tout rès vi w. Pa janm pa gen pouvwa. Ou gen pouvwa, ou ka mete m lan prizon. Paske pouvwa w pou ou, jij ou pou ou, tout bagay yo pou ou. Men se pou chèf pou tout rès vi w. Pa gen pi gran janm anpann chèf. Menm yon sèl fwa lan vi w pa anpann chèf. Mwen se tande m tande moun ap fè moun pran prizon mal isi. Anpi aprè sa w pa chèf ankò m ap gade w lan je. Manti! Manti! Se pou chèf tout ee kòm se koko yo ki ba w pouvwa, se pou se pou fè tout vou pou gen pouvwa. Fò fè tout vou pou gen pouvwa. Non! Ou di non! Ee ou pat tande pawòl lèl tap dil la? Ou pat tande ou pat tande bagay sa? Wap mache a che wache moun sou Facebook, wache moun ki gen ki lan radyo lan ma wache tout fòm moun. Mache a che moun konn a yo di ou ka che m? Moun sal pa ka che m. Son moun sal ou ye. Moun sal pa ka che m. Ou son moun sal kap mache vòlè, e vòlò w ye. Wap mache vòlè lajan leta. Ou konprann jan gouvènman gouvènman an rele anmwe pou ou, tèlman w vòlè. Ou konprann? Manman salòp la, li fè moun rele mache rele moun, rele moun, li sou ling nan tou lap pale, moun ap vin kote m pou li, epi kounye a pa anba, ou pa sove papye ba radyo a? Oh oh kote w soti? Apa apa w pral gen radyo tou? Ou pral fè radyo ou pral fè televizyon? Wa konprann. Sa sa k rive nou, nou pran tout emisyon pè pap la te gen la nou pran tout. Tèlman son ekip son ekip salòp k ap pale nan radyo an Ayiti. Depi se emisyon ki te konn ap pale pou popilasyon an la nou pran tout nou fout yo kòb nou kraze yo. Ou pat ke vòlè depi se kòb ki gen lan peyi ou paka senatè. Senatè ou bezwen senatè lwès konn a yon kokorat tankou w ka senatè lwès? Ou bezwen senatè lwès konn a wap mache vòlè mache pran pòz bagay lajan asenisman tout lajan peyi a lan men w. Mache achte kay lan tout kote. Fè kòb epi epi e lajan lan men w swadizan wap mache bay gang. Se dènye vòlè kap pase nan palman an. Wala wap prepare w wap prepare w pou senatè. Bon m kwè gen de moun ki bò kote w. Gen de moun ki bò kote w ki te byen avè m. Ou pa pale ou pa mande yo pa di yo pale pale w de mwen. Gen moun gen moun ki bò kote w ki byen avè m. Di yo di yo mande yo pale w de mwen. Kòm se Akayè ou soti ou pa konnen m. Mande moun ki bò kote w yo. Mande yo kiyès mwen ye. E pa kay ou pral fè radyo avèk televizyon sa ye? Ou achte, kraze, refè? Refè nan gou ou? E pa kay ou? Machin Fedna yo ta rete Fedna la, e papye a e pa sou non li ye? Machin yo te nan pil plak la e pa pou ou? Ou ap di ke Fedna se zanmi ou, ou te vann li machin nan, li gen yon ti kòb pou ou li poko. E sa l di yon zanmi m wi. Yon moun li fè zagalo rele pou li wi. Kòm li konn moun nan e li fè zagalo rele moun nan epi kònn a moun e non e machin nan se yon machin mwen te vann Fednel machin nan men kòm ou konnen Fednel e Fednel se se moun mwen e pou di Fednel se nonm ou kòm ou konnen li gade m li gade m bay yon moun piblik li ye e politik l ap fè kòm Fednel se moun mwen e li rete yon ti kòb pou mwen Egal la e li potko banm ti kob la esak fè esak fè papye machin nan sou nonm toujou l poko fè ou wè yon machin yo kenbe nan zenglendo ma yon machin yo kenbe avèk 25 plak anndanl konya la wap vin ekri la konya la sa w panse la gon moun ki di w ka kraponnen mwen m pa konnen achte tout moun ou vle nan peyi a e bagay ki gade w e tout moun ki vann yo tout moun peyi a wè yo tou. Depi se moun Nache la yo tout moun pa gen moun ki enbesil non depi se moun ki tap fè emisyon lan radyo la kal jwenn nou tout moun wè yo wi tout moun wè langaj yo chanje tout moun wè yo vin dous tout moun wè diskou yo chanje yo vin gen lòt diskou depi se moun nou achte yo konnya ou voye isi yo vin la yè vin pote papye vini ou so ou non sa pa somasyon somasyon e sal te voye avan yè a sa li menm ki sa li ye. Antouka si se ta vre aparaman lis moun ki fè mal nan peyi sa li ogmante. Ben wi kounya la m pa konprann kòman fè yon nèg ou ta sou rezo sosyo w ap frape moun maten midi e swa epi ou pa ta kapab fon ti ankete sou dosye sa. A ben wi paske banm di nou yon bagay le jou ta gen yon dosye k ap fè bri dan la Repiblik epi RL prod pa ta pale de dosye sila a non mèt di m ti sousou fèmen chèn mwen an mwen pa gen ankenn dosye mwen pap ka pale èske nou konprann sa m di nou an paske pye m pa mare nan tab pèsòn e mwen vle tou pou anpil nèg ki sou rezo a pou lè gon dosye konsa yo ankete sou li yo jwenn anpil enfòmasyon ebyen vin pataje enfòmasyon yo avèk nou kèlkeswa se papam bon kòm papam li menm li pa la men kèlkeswa se ta yon frèm yon sèm manmanm ta enplike nan yon move bagay map gen kouraj poum di ou son move grenn mesye. asime responsabilite nou. Paske kote peyi a ye la, jan bagay la ye a, se tout moun ki pou mete ansanm, ki pou retire peyi a nan sa l ye a. E mwen menm, mwen vle kontribye, fòk tout moun mete men nan pat la. Antouka mèsi la fami, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi,